Nou anfom TT kom ou ye? Ebyen nou la nap goumen sak pase koman sa ye? Nou anfom wi gras a Dye. Yes Zo, janm sot di an ou kalifye tèt ou de Ti David. Avanm poze w tout Mwen kestyon kalifye tèt mwen de Ti. Non non, ou pwè poze l, m konnen w pale anpil men se mwen kap mennen w, ann rilaks ou gen tan w devan w pou nou pale e nap pale peyi. Ou kalifye w de Ti David e ou di ou pran dispozisyon pou ede peyi a nan sans pa w. Premye kesyon m ap poze w, èske w konnen nan ki emisyon w ap pale ak kiyès w ap pale la a? M ap pale avèk TT nan radyo Zenith, emisyon peyi a. Emisyon peyi a. Èske w konnen nan emisyon sa a, nou pa sere bagay yo, nou di pawòl yo jan yo ye? Hum, nou di yo jan yo ye a men se pa menm jan avèk e ansyen chèf de gang e talya mò tap plede fè yon bann erè mò mò tap di chèf gang chèf gang wap di ansyen chèf de gang baz 400 mawozo. Bon m pa konnen e ou t pral di mwen mwen menm paske ansyen ansyen kounye a sa pral depan se aksyon ki pral pwouve efektivman si w konvèti tout bon. Non pèp la gentan wè sa. Yo di chen ki konn manje ze pa janm bilye metye men chen sa a antre nan nich la li manje ze a fizikman l kraze nich la e lap tante pou l kraze nich la non spirityèlman l kraze l nan li menm devan pèp men dèske l poko fon atanta avèk dcpj pou kòmanse mare gason ou konprann. fizikman nich la poko kraze men spirityèlman nan lavi l li kraze l pase pa gen jan pou m ta tounen la pou pa gen gwo atanta fèt sou mwen chen an manje ze a nan nich la el kraze nich la. Kòrèk mentnan ann ann gade sa zo paske gen anpil bagay ou pale deja nan plizyè lòt emisyon ou fè sou rezo sosyal yo dayè jodi an. Zo vin vrèman solisite, tout moun ap chèche Zo pou pale ak Zo, yo di men Zo. Mentnan ann gade sa Zo se, paske mwen menm pèsonèlman m pa t twò konnen non sa a, se kiyès ou ye e ki pozisyon w te ye nan baz 400 Mawozo a? Non anvan m kòmanse, se Letènèl ki mete nou deyò, m ta vle pase 3 tèks biblik byen rapid. Ale pastè nou. M salye lemond an jeneral, m salye tout dyaspora yo, epi m salye m salye prezans Bondye an premyeman nan lavi m, m salye prezans Lisifè tou, e ankò tou m salye tout ti machann malpas, fonpayizen, m salye kwadèboukè k ap soufri anpil e m ap goumen anpil la a pou m wè si m ta ba yo yon souf avèk tout lòt ti santrevil yo 400 mawozo mete anba men yo. E, avèk pouvra Bondye a, m pral pataje twa tèks biblik byen rapid paske nou pa gen kaye, nou pa gen bib nan men nou, e sa pral pase byen, byen rapid. Hum! Eben, pèp la ap tande w, Zo! Nan kòmansman Bondye kreye tè ak syèl la. Men, latè pa t gen fòm, li pa t gen anyen sou li. Fènwa te louvri toupatou sou li, Lespri Bondye a t ap plannen sou dlo ki te louvri sou tout latè. Bondye di, Se pou limyè fèt. Epi limyè fèt. Bondye wè limyè a te bon. Bondye mete limyè a yon bò, li mete fènwa a yon lòt bò. E nan kont nan nan enkoretyen kenzi di vè e renmen pochon kòm twa menm. M pral fini pou dènye vèsè a. M pral fini pou dènye vèsè a. M ta vle tout nasyon an tande grenn vèsè sa a e pou l konprann pase se dènye grenn vèsè a li lou anpil. Nan Eklezyas Premye vè sou twa, sa se liv filozòf David la, kote li t ap pale, li t ap di konsa, Anyen pa vo anyen sou latè. Sa sa t ap rapòte ou menm ou fè tout tan w ap travay epi pou w pa janm pran ti plèzi nan lavi w? Mwen menm m al chache ti plèzi pa m nan tete w mèt pale avè m kounye a e m ap tande w. Ok. Mwen poze m kesyon pou nou. Ok. Premye ba map mande ou se ke wèm bo tan pou kapab euh, pale de 3 euh, versè nan Bib lan. Men euh, apre nou di an, nap mwens antre nan Bib lan pou nou kapab di sa nou bezwen di a egzakteman. Mwen mwen di kòm te mwen mwen sou an 65 an, m pap janm mwens nan Bib la jan li a konsa map bay li, Kòm talè a wa va eskize m an espresyon, gen moun lespri k ap tande w, gen gwo pastè k ap tande w, talè w di sèl peche pastè Don Charimi fè, se sèl preche levanjil te te detwonpe w, n ap bay bagay la jan l ye a, nou p ap ba pèp la ni manti, ni nou p ap twouble pèp la. Nou eritye peche depi nou nan zantray Adan ek Èv. Li gen dwa te pale avèk madanm li epi l sòti yo pran l. Ou mèt annale. Ok, ok, ok, bon, eeh, map vini sou sa, men jan m te wè w ap pase avèk Morvan nan, mwen vle kòmsi nou plis dirèk nan kesyon yo, olye ke nou detoune kesyon an, paske gen anpil moun kap swiv ou e ki bezwen konprann yon seri de reyalite. Ann gade sa Zo, jodi an, ou pa san savwa ke baz 400 Mawozo se youn nan gang ki parèt plis pwisan nan peyi a. Gen anpil krim ki fèt, gen anpil aksyon. Kòman? Li nasyonal, li entènasyonal. Ok. Talè w a eksplike sa. E mentenan, sa vle di ke 400 mawozo a li puisan anpil. Sou baz sa, kisa ki eksplike moun Kwadèboukè ap soufri anba tout nèg sa yo? Kote majorite nan nou pa menm nèg kwadèboukè an reyalite se dimilso n sòti nan dimilso nan tomazo gen anpil nèg ki sòti lotbò a nan e fon e kòman bèlfontèn e gen nèg mibalè etsetera e nou vin fon kowalisyon dè pwisan chèf de gang kisa ki esplike ke se kwadèboukè menm nou ateri nan sant vil la pou n ap fon seri de krim tiye moun etsetera kidnape moun. Kisa bagay lan ye? Fon ti pale avè n sou pwen sa. E mwen menm, anvan m reponn pwen sa, moun k ap pale a se Zo T. David, ansyen chèf de gang Baz 400 Mawozo. E sa ki lage krim sa nan Kwadèboukè, e premyeman se yon tantasyon ki sòti depi nan papa Baz la ki se Yonyon. Ou la? Mwen la mwen la mwen la. E Mwen menm lèm te levem de ti moun m konn wè chèf gang chita lakay yo e yo jere zòn yo men m pat janm panse si yon chèf de gang te gen dwa rive nan yon nivo pou lap mete 5 6 7 ti baz nan yon popilasyon, li mete sa la, li mete sa la, li mete sa, epi l ap avanse pou anba lavil. E lè m wè bagay sa, epi nèg te fon nivo biblik, e nèg te fè yon gwo nivo biblik, m di non, si baz la ap fè laraj konsa, e se moun l ap pete fyèl, m di, bib la pa t di m sa, bib la te aprann mwen renmen pwochen w kòm twa menm, m te toujou ap fon analiz, kòm se grangou, se mizè ki te mete m nan sa, M di bon sèt oblije m genlè ap fon analiz wi cheri, genlè depim gen yon bòs ki ka jerem m genlè ap sòti nan bagay sa. Di madanm mwen li menm li te toujou ap panse ansanm avèk mwen tou epi m te toujou ap panse de sa. Bon kwadèboukè a vin tonbe nan sa kel tonbe la e se paske depòte a li te vin mouri se apre depòte kwadèboukè vin pouri konsa e mwen menm map di tout pòs polis tout polis jeneral lapolis jeneral mwen menm mwen m ta swete w sak ka ede w la se li menm pou w pran paske rezon lè w wè lè w wè domestik yo te ale nan jaden yo te wè move zèb leve nan ble a lè yo te di mèt la yo ta pral rache l mèt la te di non kite move zèb la vini lè ble a bon Ou di ke o depa se paske bòs 400 mawozo a ki pwobableman te nan Texas avan, se Yonyon ki ap bay pwoblèm. Mentnan, ki korelasyon ki egziste ant Yonyon ki te toujou ap kòmande kap frape epi depòte? Alò depòte se Carl Henry, misye se yon nèg ki ta viv Ozetazini epi yo te depòte Ayiti pou move zafè tou, epi te kanpe anfas 400 mawozo. Ki pwa depòte te genyen nan Kwadèboukè? Ok pwa depòte te genyen nan kwadèboukè li pat vle n rive kwadèboukè vin fè sak pa bon paske nou menm lè nan te kwadèboukè dechèpiye n dechèpiye kwadèboukè lè depòte ap vin sispèk pèp pèp kwadèboukè twò ap soufri epi l dakò kanpe anfas nou men mwen menm depòte depi anvan ke l te touye babi m pat janm konn depòte te yon vòlè e nan aprè yo vin ap di men kiyès ki depòte a men mwen menm pat janm konn ki moun ki depòte men lè polis yo wè si polis yo pat 400 mawozo lè yo wè depòte te kanpe pou defans kwadèboukè poukwa pou 400 mawozo pat pran mache kwadèboukè a pou yo tap fè resèt ladann pou yo tap fon seri de krim pou kòlèg pat kanpe ou wè sam diw la e pou lapolis yo te pran depòte pou yo te bal on tou prizon e pou yo te met prensip sou li. epi pou yo te poze l kesyon kisa l vle. Kounye a la, lapolis li menm lè yo te fin ba depòte prensip la epi yo ta pral mande l sa l vle lè depòt yo t ap mande de depòte, èske w vle avè nou? Men si w vle avè nou fò w pa fè sa k pa bon. Depòte ta pral di yo wi epi 400 mawozo t ap ret nan limit li kote l ye a l pa t ap janm antre Kwadèboukè. Ok, bon temwayaj sa gen anpil moun tout te dil loske yo te arete misye, da yo te menm gen manifestasyon kont depote e m byen kontan se ou dil, ou se yon nan neg 400 mawozo e ou dako depote se te yon eleman kan menm ki te itil. Mwen te yon ki te nan 400 mawozo, ranje bagay la lè w ap pale. Pas aktyèlman la m pa an Ayiti. Non m konnen. Bon bon sa sa ok de tout fason ou te nan baz 400 mawozo ou di ou pa la ankò. Men m di w se aksyon yo k pral pwouve ke w pa la n ap swiv ou. Mwen renonse ak gang men mwen renonse ak gang e m ap denonse gang e m vle dechouke gang. E m ta vle depi w wè Ti 5 vèsè 17 antre nan lavi w pou w ap pale avè m si se pa sa m p ap ka tande w. Petèt poto yon bagay tou paske li anfas nou tou menm jan. Non, chen mechan toujou anfas nou. Chen mechan pa janm zanmi nèg yo. Enben, sa vle di chen mechan se e menm bagay depòte a misye ap fè lotbò a tou l menm? E chak nèg, chak nèg nan liy yo, chen mechan kanpe nan liy li, 400 mawozo kanpe nan liy li, Chen mechan di 400 mawozo pa ka pile teritwa l e 400 mawozo di fòk li dechouke chen mechan paske yo yo li menm vle pran tout ti teritwa yo. Ok, an ann rete la, Zo. Paske w wè m di w jodi a nou rilaks, nou trè klasik. Lè w pale de teritwa alòske baz la, si m fè erè w a korije m, byenke w te ou admèt ke pye m atè a, Baz 400 Mawozo li kreye nan Dimilso ki se dezyèm seksyon kominal Tomazo. Alòske jodi a nou anvayi Kwadèboukè, nou pale de teritwa. Èske ou ka ba nou yon ide de teritwa 400 Mawozo ap domine aktyèlman? Aktyèlman la, 400 Mawozo, lè mwen menm mwen m te la, m te kite l depi le 6 fevriye, mwen menm mwen m te dezète. Non ann pale nan tan w te la, ann pale nan tan w te la, sa 6 fevriye se ayè, donk ann pale kanmèm nan tan w te la, ou te yon chèf, si w te yon chèf ou gen kontwòl lari an. Le mond map pale nan tan m te la, pa gen pwoblèm, apre sa mwen menm map otan koripsyon. 400 mawozo pran premye teritwa e li pran lasè. Wap tande? Wi wi, mwen la. Apre 400 mawozo pran, li pran micho, Men, o premye fwa se mwen ki te pran micho pou li. Apre sa 400 mawozo te mete nèg nèg Jilbè yo deyò, yo pran Doudoun, yo pran Remi. Apre sa, epi yo janbe, Pou yo te al pran Vitelòm men Vitelòm te pi gèrye tou, Vitelòm pa konn nan rans a moun tou, Vitelòm yo frape kòn yo, yo frape kòn yo, kòn yo fè san epi Vitelòm rele Yonyon l di Yonyon sa k ap pase konsa, bon nou te nan prizon ansanm poukisa w sòti Yonyon pou dechouke m, Yonyon di kiyès sa, ki Vitelòm sa, lè l esplike Yonyon kiyès bon yo vin fè alye e se Vitelòm ki vin fè Yonyon kon. konprann sa yo rele kidnapin nan epi men kidnapin. Epòk lè sa m te malad se lè m vini epi y ap enfòme m sa yo rele kidnapin nan, mwen menm mwen m te manke pran nan pyèj. Ou wè sa m di w la epi m pa t konn sa yo rele kidnapin nan otrefwa lè m te la, m pa t ko malad, se mou moute lari pran machin epi antre, negosye machin bay machin, fouye moun, men men mwen menm m pa t janm konn afè bagay kidnapin sa, bon m te menm parèt sou moun yo san je m pa mare menm. Ok zo, ou wè pati sa, e m gen enpresyon se sa yo ki te atire m ki fè m te vle pale avè w. Ou pale la de Vitelòm, ou di dayè se Vitelòm ki fè nou antre nan kidnaping. Kiyès ki Vitelòm? Misye se youn nan nèg k ap kòmande Tòsèl, baz Kraze Baryè. Gen yon jij ki se Ezayi Pyè Lwi. ki di ke misye se bon moun, misye se nèg ki pa nan ki pa nan vòlò, ki pa nan kidnaping, se moun serye, se moun de byen. Sa vle di kisa w vle di peyi an, Vitelòm misye son pwisan kidnapè? Bon, Vitelòm son pwisan kidnapè pase nou menm, nou menm nan gang baz 400 mawozo se timoun nou ye devan Vitelòm. Vitelòm vini, Vitelòm pouri nou, konprann, nan kidnapin nan e li menm li pa dakò bay vag. E mwen menm m ap di, m ap pale non de jij sa a m tande ki te lave dosye Vitelòm nan, lè w wè jij yo, avoka yo wè nan Kwadèboukè y al plede pou yon vòlè, konnen se pou tè y al plede l, lè w wè yo lave dosye vòlè a, yo gentan gen tèren yo k ap tann yo, yo gentan gen lajan yo k ap tann yo. M ap, mwen menm m ap demanti jij sa a e fè chèlè k ap pale la a. Grenn miray kap pale. Vitelòm se pisan chèf gang nan 400 mawozo. Lè yon yon tap kase lamò premye chèf. Le 20 desanm se Vitelòm ki te di m pa dezame lamò m di lamò m di Vitelòm ou a pale a vozòt m di lamò flanke zam nan la. Vitelòm toujou nan tout reyinyon nou tout bagay nèt. Pale avè nou zo. Wè, wè, wè pati sa. Li enteresan. Paske, ki sa ki. Non, non, non, non, talè, wi, talè. Ou mè, ou mè tèn. Zo, zo, non, non, zo. Ou mè fon ti tèn. Ou mè, kèt, ou pa fè m repete zo a plizyè fwa, men. Fon ti tèn zo. Paske, bon m rele w ti David pito. Bon m di w yon pawòl ti David. Sa k rive la, ou, ou touche yon pwen ki ekstrèmman enpòtan ke m te kòmanse nan emisyon an. Paske genyen, e. pa pè mouri pa ka mouri papa ti pastè ke yo fèk libere la e se komisè gouvènman sibstiti komisè Jeir Pierre ki fè libere misye sou konplisite Roosevelt Zamor komisè gouvènman an gon bagay ke m te di la m wè w sot raple la ou di ke souvan jij sa yo komisè gouvènman an avoka yo lè yo al plede dosye pou nèg sa yo gen yo gentan gen tè yo ke nèg yo ba yo. Rapid vit yo gentan gen tè yo ap tann yo, bonm fon boze sou ti pas pè a, ti pas pè a son bon grenn li san tè n yon yon kareman. E map di w sa byen TT m pa anba men lapolis se mwen k vle fè peyi, pa gen nèg ki ka fòse m pale se mwen kap pale m vle fè peyi m mwen son ansyen predikatè lè m kanpe sou chè a frè m mèt tap fon tenten e pou m denonse w rezon Paske lè w wè frè yo ak sè yo yo te men manman yo te vin wè Jezi, yo te di men manman w ak frè w te vin wè w. Li di mwen menm m pa gen manman, m pa gen frè, m pa gen papa, se moun ki tande pawòl la ki mete l an aplikasyon se yo t manman m, se yo t papa m. Kidonk Matye, Jan, Lik, lòt disip yo. Nan zo. Men ti pastè sou ekran an nap gade la la sosyete. Kidonk se pa voye monte te tap fè w konfime ke ti pastè, misye son bon grenn yonyon misye ye anba nan kanyè. Brooklyn antenne tout se sa ou mèt di ti pastè fè chèlèt dil ansyen chèf gang baz texas baz 400 mawozo a dil fè chèlèt dil zot dil. Men kisa w konn de papa misye tou e Kesnel Noel yo rele misye paka mouri e yo ta arete misye tou ke komisè a fèk fè libere misye. Paka mouri eske se gwo patnè nwa gwo vant lan. Mwen menm gen. Mwen gen yon paka mouri mwen menm ki nan micho paka bon si se paka mouri m konnen an kòlèg Reginal kòlèg Guy kòlèg Bertonald ki mouri an nèg sa yo m te m te m te m te m te choute yo micho avèk katouch lè m tap pran micho bay mwen e lè pou nèg sa yo vini se yon lajan yo te negosye avèk yo pou yo te vini pase nèg yo te moute sou yon tèren. Wè, yo di misye se nèg ki dil anpil tè vre lòt bò a, e sa k fè lè w wè gen lig dè chanpyon nan kont Nazè a se lè l al bwè kòb li. Misye se yon bann malere abi, misye fon bann ma, bon ou wè, Paga mouri wooy shit, Paga mouri sa fon bann malere abi moute sou tè a ansanm avèk yon sèten DG de yon dge otèl taba monchè m pap ba w manti nèg sa yo se doulè. Ah ti David ap pale. Esa fèm diw ti David te sipoze pale isi a kontrèman ak sa anpil moun mesye ti jèn yo Rizda poze son tande Abdias Wilder emisyon sa ou pap konprann li frèm bon m diw ann rete la zo paske sa enpòtan Ti da men men ti pastè sou ekran avèk papa l ke gon komisè ki libere l se komisè Jeyi Pyè avèk komisè Rouzvèl Zamò e komisè gouvènman gen Sanon gen Gari se nèg sa yo ki libere misye kòm bon moun ki pa nan afè moun alòske ou menm kòm ansyen e sa w vle m di w ansyen chèf gang 400 mawozo ou di ke nèg sa yo pa bon moun ann gade la mentnan. Chak teritwa sa 400 mawozo ap ou sot site la, lè w pran Micho nan Gedon, ou jodi a w gen nan Remi, ou gen Lasè, m kwè nèg yo t ap pale m de Meyè egalman, lè w pran site Doudoun pou rive nèt nan zòn Basen Jeneral, ou pran 3 Rigòl, ou pran zòn ale nèt Galèt Wòch Blanch, etsetera. Èske chak zòn sa yo gen yon kòmandan ke nou konnen k ap korije, k ap dirije nan zòn sa yo? rete la. Tande e koute. Nèg sa e li menm ki rele lap bay li san pay la. Afè bagay bay li a pay la pa ensa. Non pa anba minòt lapolis menm pou jwèt yo pa ta ka fè non sa menm menm. E not chwazi kite e pou nal plede pou fo payizyen mal pas kwadèboukè tout ti zòn atè yo pase noè ap kriye bouch yo pa ka rete menm. Ou konprann sam di w la? E non gen la fè. Joel ap kòmande. E bon nèg sa yo yo do yo yo domine atè a yo branche sou vitelòm bon men papa kay la men papa konseye a bon men tout pou nou an e ankò nou rive nou gon sèten de reziye e chak chak nèg sa yo map site la tout se chèf map site la apresa ankò e mesye gilè Tete gilè mande m pou m al nan kaye a la wi e m pap ka al nan kaye a kounya non tete m ka ede w mwen ou genlè ou genlè ou genlè ou bliye chat gade yon chat bon m di w lè w pran pa egzanp ann gade jodi an la pa egzanp lè w pran siliman gen stiven gen papi lè w pran azibe kiyès nèg sa yo ye monchè tout nèg sa yo yo mete yo domine domine. Uhmm Da fòm di moun ki sou youtube facebook wap gade imaj anpil nan nèg misye ap site la yo sou ekran e sa ki ou deve a e pa pou san rezon te swete fon ti pale ak zo e ou ap gade la 69 gen igrèg ki la e ou ap gade bouda koule ki la gon pakèt nèg gwo chèf gang ki la kap frape ou konn 69 pa vre? E nou gen chèf ki de kòlèg la t rele tchouko E ankò nou gen Shoubou nou pa konn si misye mouri, misye te. Shoubou mouri, misye te chofè nèg yo, misye tonbe pa lontan la. Ah ok ok apre sa ankò e Bon monchè m pap baw manti dyakout nou chaje dyakout nou chaje men kay liv nou ouvè gen kote ke n pap ka manyen men ou mèt poze nou kesyon. Antouka nou ta swete manyen plis kote paske ou kote ou rive la ou pa ka fè bak. Ou dakò, èske ou dakò kote ou rive la ou pa ka fè bak? Bak! Olye m fè bak m pito mouri fò 4 fò 400 mawozo ki senbolize 400 zan pèp la ki an ki an lejip fò fòk li fon lage. E si ke dcpj pa ka met pyel atè a mwen menm map met pyem atè a, si lamwa gaspiyay pa vle poze map fin manje yo anvan epi mwen mal pran kòlèt nèg sa yo trè fasil e nan bra yo rete, nèg bon nèg yo konn tout atè a nan menm e timoun zòn nan m ye m pa ka pati. E m ta konseye di nèg yo gade lari a nan menm kote m mete sou youtube mwen kamyonèt ap pase m te atè a maten an. Wi. Mentnan, ann gade. Alò, fò m raple, yo di m Komisè Jay se nèg Nòdwès ki soti nan zòn ki rele Haut Moustique epi l vin fè deblozay nan Kwadèboukè. Se yon bagay grav. Menm wè w pale anpil de Jedeyon kòm avoka ki nan bay tè. Kiyès ki Jedeyon an menm? Jedeyon an gen otèl taba. Jedeyon an li menm, depi w pa. Wè, wè depi e Jedeyon yon yo met nan yon, nan dosye yon tè la, m p ap ba w manti, tè a te mèt te tè eh polis nasyonal tè a pa ka pa vann epi pi devan ti malere a nan gwo pwoblèm pi devan ti malere a nan kriye sa t genyen tè a vann brache baryè kraze kloti mwen menm eh nèg micho yo otrefwa tete yo pa t respekte yon yon menm non tankou paka mouri yo tankou anm rejinal yo tankou guy bètonal mouri Ou konprann? Tankou lòt visye yo rele Mak Sony k ap pran pòz plenyen nan. Ou konprann sa m di w la? Nèg sa yo, yo pa t ba yon oken respè. E lè ke e nèg sa yo, yo pa t ba yon respè, yo yo te moute sou sou tèren yon moun pa m epi m te di yo yon bon mwen chans pou m al marye nèg yo, yo di non twò piti e mwen Ti David la. M te di l non m pa piti e l te dakò pou s on bakòp sèt nèg ki te pou ale. nèg yo di nou pa konn ki pyèj nèg yo met atè a nou pap ka ale, e mwen menm mwen m te di yo yon a 8 è m sipoze ba w rezilta. A 8 è m parèt, ou konprann, monchè m pap m pap ba w manti m mete pye m atè a m met bagay nan men nèg. E w konprann, nou gen nèg, nou gon sèten Deyayibre ki te nan vòlè tè, sa pa, ou konprann, sa pa, sa pa peche pou Lisifè, Lisifre, Li, Lisifè brèti san sa, pase depi e vòlè w ap vòlè nenpòt moun ka touye w met kawotchou sou ou boule w, Epi rès yo nou pat gentan pran yo, Reginald te gentan fèmen pòt li lale paka mouri te gentan lage pyel e poul e poul te retounen li te fè dil avèm el te bonm li te fè dil avè yon yon e mwen li te bon monnen tou epi epi yon yon te ralel sou kòt li te vini men nou te gon lòt chèf ankò te rele Dessalines fyèl li pete men nou gon sèten de Fanfan tou gwo vòlè m'ap baw manti m'ap monchè fòm jwenn kwadèboukè blanch e Dcpj pat ka fè bagay sa gilè E sak fèm di w nèg kwadèboukè se 400 mawozo yo ye tou mwen menm mwen pa bezwen 2 blende non fè on fè on sèl blende ti david atè a epi met epi 4 pwen kadino yal lekòl yo pa etidye 4 pwen kadino depi w bare nèg la nan 4 prèt ou konn atè a m pap baw manti ou paka pa aprann tete pa fèm manyen liv mwen non. Bon, antouka n ap vin sou li paske li enpòtan ou ba nou yon ti detay. Men, an n retounen sou sa paske gen deba ou di se konfimasyon ou ye pou TT paske ou konn reyalite a. An n ale la nan Latranblè 5 oubyen Latranblè 7 nan zòn ponp gazolin sa kote ou site Mak Soni ke m pa janm site non misye men ou site non misye. Kiyès ki Mak Soni? Poukisa mo peze sou non Mak Soni konsa? Sa k fè m peze sou Marc Sony konsa paske lè m te pran 50 ka wotè a ba yon yon e yon yon pa twò kòman pou l te vann li epi se Marc Sony ki te mandatè tè sa a. Kant an pale de mandatè, sa vle di yon sa vle di yon nèg ki kanpe l ap fè moun epi se pa non l ki nan dosye a non epi l ap fè kòb pa l anba. Èske w konprann sa m ap di w la? Klè. L ap fè kòb, l ap chache moun epi vann epi yo, ou konprann? Yo gen notè visye yo nan kwadèboukè ou konn kap fè papye pou yo ah kwadèboukè sa monchè m pap baw manti kwadèboukè sa bonm tèt fè mal kap fè papye pou yo yap separe epi Marc Sony menm menm menm menm menm menm nal kanpe kòm kòm gwo palto ou konprann apre Marc Sony nou te gon nonm non te bilye tete ap fè nou fon ti pwoche bò liv la toujou ki se Rony Marc ki se gwo antèn ki pou bay kòlèg avè Marc Sony men kamyon sa ap pase sot Sendomeng prann. Konprann men bis sa ap pase sot sendomeng pran. Èske ou konprann sa map diw la se non menm se non ti David la nou kanpe anfas Goliath e fò Fisty bal lò an fòl fikse Goliath nan fon poul prann. Menan ann gade paske pandan moun yo ap gade sou ekran m nan la gen plizyè tèt kap pase la pami yo 69 Y genyen kòlèg kap pase. M remake ke w pa respekte kòlèg ditou alòske lè misye ap pale fò m raple kòlèg pou moun k ap tande yo se misye ki t ap imilye polisye usgpn nan ki te asasine ti jenn gason ki t ap fè antèn mete kontwòl sou nèg yo kiyès ki kòlèg egzakteman paske lè misye ap pale li tante imite lanmò san jou men misye ap pale tankou chèf kounya e gen anpil moun ki di ke ta sanble kòlèg sou wout pou l ta vin dirije kiyès ki kòlèg li menm. Granmoun, wè ou wè kòlèg la, misye pa t konnen m. Lè m sot anba maladi a epi m te gen m te gen yon pikòp Mazda wouj kat pòt m ta boule epi te vin gen yon kriz gaz, Maksoni pa t gen gaz nan ponp li a paske l te gentan fin ba nou ti gaz la pou nou fin boule epi misye te pran yon bwat sou teras la epi misye vin a bwat la anndan. Lè misye vin a bwat la anndan, misye di chèf, misye di twazyèm chèf, Lè sa m te twazyèm chèf, misye di twazyèm chèf kisa w konnen granmoun? E gen yon machin vin anndan an la, l vin avèk yon gaz, ou ou pa al pran yon sen galon? Kounye a lè kounye a lè m rive laba avèk machin nan, m pakin machin nan epi misye rale yon sen galon epi mwen menm tou m rale youn, e misye di m konsa n e ou wè m rale galon pa w la ou rale pa w la chèf ou pap ka pran non. Monchè lè sa m te fache m wè lamò pa ka fè frekan sa a, gaspiyay pa ka fè frekan sa a monchè m m mwen gintan di kòlèg byen rapid Di monchè m tande pil frèk wap pa nèg yo pandan m pa la ebyen m vini. M di wes rapid vit m gntan ale zam mwen m dezasire monchè Yonyon kòm Yonyon son nèg ki renmen kòlèg anpil menm gntan ale zam mwen monchè m di kòlèg ou konn sa t gen m ta fè w brèt 12 dan. Epou kòlèg rele la sou wè l si se manti pou l demanti m epou lamò rele si l demanti pou l demanti m m di kòlèg monchè ou wè la ou sou brèt 12 dan la ou poko janm konnen monchè Lè gaspiyay rele m li di chèf sa w genyen m di kòlèg m tou anvi touye la a e m pa kwè kòlèg yo ale menm. Lè kòlèg yo nèg yo rele mwen yo pale avè m bagay sa yo monchè m p ap ba w manti dlo gintan sot nan je m pase m pa konn ba ti vakabon t sot lòt kote gabèl sa a. E m te m te rele yon yo nan telefòn m di si se pa tou menm m t ap swiv kòlèg jis sou pon jis sou pon bal ba a katouch kòlèg pa t ap ka vin fè frekan sa a. Depi lè a kòlèg te pran machin li On ti machin ki sot sendomeng lèm rive anndan an epi se kolòn li ye m pat konnen epi ou konnen kolòn ki bat epi yo dim monchè monchè son bon grenn ki nan men w la lage l ale m te lage misye atè epi kòlèg te relem nan telefòn li di granmoun epa w te konn fè lari m di jan w wèm ye la se mwen ki te chèf bakòp la wi. Pase mwen menm se pandan m te ale epi te vin gen Obama men se paske m te pran Micho bay Yonyon ki fè tout nèg te mawon ki fè te vin gen Obama vin gen kòlèg men kòlèg pa ka di m paske lamò son boum damou e liye depi byen lontan m ap di nèg yo depi lè w wè Yonyon te bay kòlèg priyorite pou kòlèg ap fè va pa l met machin anndan an men mwen m twouve lapolis kwadèboukè yo salòp anpil wi menn. ki tou chita nan ki tou chita nan tanp li lap preche la ou konprann sam di la mwen pap janm konn si se li se mwen menm menm kap pale son chèf son ansyen chèf kap pale wi anvan male mwen te pran chèf la tout antèn yo nan kayem yo ye la wi ou konprann sam di w la e depa nèg kap pale se dife t nan kòl e minòt ki nan dèyèl sa vle di se moun lap akize non. Kèt, ok. Mentnan, sa vle di w ke ou di m antèn yo, yo gen dwa nan lari an la, nèg yo sou motosiklèt, yo toupatou, yo di m ke machann yo tou konn sèvi antèn. Èske se vre? Sa gen pou kè pou wi. Paske polis yo nan 400 mawozo tou. Non, ou pa ou rete sou polisye yo. Bagay sa a m te pale sou polisye yo deja, menm pa t ko pale l sou radyo peyi a, pèp la va eskize m. Bagay sa yo te pale deja men yo pat ko pale sou radyo peyi a, si lap pozem kesyon m sipoze reponn men kaye a poko janm manyen la menm. Se sa te pale deja yo kap pale sou radyo peyi a map bwose l yo. Zo, an ann gade sa a ti David. Gen anpil zanmi ki di ke ta sanble yon nèg tankou Lanmò San Jou Misye gon pwoblèm pèsonèl avèk aktyèl komisè kwadèboukè a nap pale de Roger Lamartinière paske m wè l pa vle wè Roger ditou pou kisa w panse? Monchè se menm bagay sa a ki rive sou Lonel ki se kouzen m wè nèg yo te kidnape avanyè dèfwa yo konn yon nèg di yon bagay epi nèg la pa menm di l menm pase m pral di w yon bagay depi w wè ou kwadèboukè ou wè ou pa anba level 400 mawozo gason pa kanpe non ou pap ka kanpe. Ou konprann? Non, pa pa pale vit la. Ki sa sa vle di? Sa vle di ke depi ou kwadèboukè lojikman, si ou pa antre nan lojik 400 an, ou kont yo? Ha? Ou kont yo monchè. Lè bakòs Zòreken an pase, l ap fè w fè mayimoulen monchè. Non men, ann pi klè la. Se kòmsi ou ta vle di m tout moun kwadèboukè kounye a nan gang wi. Mwen menm, ti malere yo, ti machann yo pa ladann. Men espesyalman m ap pale a dirijan kwadèboukè yo. Non, fò w pale klè. Ou wè la m pa konprann, ou bwouye m, ou pèdi m la wi Ezo. Sa k pase la a? M pa konprann. Pale pi klè pou pèp la konprann. Granmoun braz yon bagay, Kwadèboukè gen 3 blende pou ti bal Joel la avèk kòlèg kanpe la pou l ap triyonfe. Kòman w te ka konprann bagay sa a? 2 ou swa 3 m pa konnen. Kòman w te ka konprann, blende yo rele blende a. Kòman w te ka konprann bagay sa a? Non men yo di ke baz la li pwisan la polis pa kapab fè fas kare avè yo. Men poukisa nèg yo te al lekòl pou yo te aprann 4 pwen kadino? Ok. Sa vle di, dapre sa w vle di, si la polis te vle yo te kapab kraze baz lan? Oh rapid vit monchè, anben si nèg yo enfòmasyon yo pa gen, nèg yo ap vin lakay mwen epi mwen menm map, epi mwen ap montre yo 4 pwen kadino? Epi ou konprann epi map fon ti tato atè a ba yo map epi map moutre yo jwe ti tato epi tout nèg nan pla men yo. Ok. Eske nan kad operasyon lapolis konn mennen lotbò a? Kisa ki eksplike kòmsi nèg ki se eleman enpòtan pou lapolis kòmsi de pwisan chèf de gang tankou Siliman, tankou Kòlèg, tankou Azibe, tankou Igrèg, etsetera, Dominik, e tan dot lanmò e kisa k eksplike ke lapolis pa janm kapab rive vrèman touche nèg sa yo? Sak fè lapolis pa ka touche nèg sa yo TT sa fèm sa fèm mal anpil pase depi machin nan kite komisarya nèg yo gintan konnen konsa kon kon konsa yo polis la pa ta ka nik pase la epi yo annik pran la se pase se menm polis yo wi depi w wè machin nan pral kite komisarya yo di nèg yo men ki direksyon pou nou pran epi men nèg yo ap vini epi lòt chofè moto yo menm gintan ap bay antèn kout tout kote machin polis la ye la epi yo gitan rele epi mwen m antèn mwen sou machin polis li sou nèg ki sou machin polis li sou nèg ou konprann se sak fè lè yon polis ap mennen yon operasyon Ti David pati sa li enpòtan e pati sa tou m ou te pale l avèk Morvan men mwen menm sa te atire atansyon m. Paske lapolis deja an feblès, nou pa vle tou se de flèch k ap lanse pou n plis frajilize enstitisyon an. Lè pa egzanp blende a deplase pral gen operasyon, èske an reyalite ou gen garanti se menm polisye ki rele oubyen se antèn nou mete ki wè machin nan ap deplase? Non sèlman polisye yo rele e yon yo rele nèg yo rele nèg yo paske e men men reyinyon ap fèt la pou yal at ok map baw yon garanti pandan operasyon pral fèt nan remi oswa nan doudoun sezi tout telefòn polisye yo pandan 3 jou epi pran yo epi lè nou rive nan kafou nway di antre la pou pou wè si nèg yo pap yo pap nan pwoblèm. Nan ou fin pale e Frantz Elbé komisè Roger Lamartinière pran responsabilite w e sa misye di a l gen enpòtans li. Nèg kap pale a se son chèf ki te pran 2 zan edmi fòmasyon legliz ki etidye batay ti David avèk Sayil haa Sayil antre nan gwot la epi lap chache David Sayil antre nan gwot la pou lal twalèt epi epi humm epi David li menm li te deja nan gwot la li menm epi ke rad Sayil tèlman long epi pandan ti David Sayil, al twalèt epi di David pran ti kal lan ke rad la. Pase li menm li te fè sèman li pap touche yon li pap touche yon wa Bondye mete. Konprann nèg ki tap mache avèl yo di tiye wa a non li di non m pran m sèmante pou m pa manyen yon wa Bondye mete. Èske w konprann sam di w la? Sa vle di pa gen jan bon men se pou men se pou ta lapolis mesye bon mwen menm se m pa janm pèdi yon operasyon non mwen menm. Pase m gen dwa pran zo 2 zo reken m yo la Rapid vit, ann gade sa jodi an, paske gen kestyon fondamantal kanmenm fò n fon ti abòde. Pandan moun ki si YouTube, Facebook ap gade kèlke nèg m ap mete la, gen kòlèg, gen le pap. Ki relasyon n devlope avèk le pap? Anè sa yo, menm non menm nan manjè sa, e pa nèg Vitelòm yo site la? Wi, le pap, èske w konn le pap? E misye k ap kòmande an lè a nan Dume? Ah mon chè sa wap dim la vete se mwen kap pale avèw la wi le pap Non men mande w pase ou konnen m konn atè a tou fò m asire m ke w pap banm manti. Wi le pap se le pap se vitelòm e ki ki plase misye ansanm avèk gen yon sèten e gen yon ti piti gen yon ti piti map di w sa byen wè depi se anba yo yo lage anba nan men nan men nan men vitelòm pou plase tout ti chèf yo anba e sèl e sèl kòlè konprann ki frekan anpil vit e lòm pa ka manyen kò n kòlè. Men apre sa, depi se ti chèf ou wè nan Eddy-Ron, nan, nan, nan, nan, nan, waw bagay sa yo nan kap, depi se ti chèf ou wè atè k ap kase kay moun, ou konprann sa, men Vitelòm nan tou m ap di w tou pa fè tan fèt ou, nan batay Lasè w te pran bal granmoun men fò w poze w, Mise mwen t met pyem atè avèk dcpj e pa antèn map fè non. Oh talè talè talè talè talè non eh ti David gon bagay ou di la ki enpòtan pou TT paske mwen isi a m te konfime ke Vitelòm te pran bal misye nan konferans de près misye di yo e manti map fè map voye monte e bal Tropicana epi gen jounalis vre kap aplodi eske ou konfime Vitelòm te pran bal nan batay Lasè la? Vitelòm menm mwen l te premye vin jwenn wi. Vitelòm vin jwenn mwen e mwen te sipòte Vitelòm e mwen te ba Vitelòm chòt pou l met sou li ourye nan do l ourye dèyè l te pran l ourye si l te devan l pa t ap pran l an pou m konpran pa pran nan ba l a pou m pran dèyè pou m pa pran devan se a be lè depòte a t ap woule m a katouch la Di tout wa yo ki gen lan bib la e si yo te kenbe la bib nèg yo pa tap efondre kote yo yo efondre la paske nou wè jezi kouri kite nèg yo bondye kouri kite nèg yo la polis ap ap vire pou bandi mwen menm ki mwen mwen sèlman atè a m paka vire pou problèm si m pa bezwen di kounya la pou ok m kontan ke Ou fè rale sa e pandan wap pale la tout nèg ou site yo la yap pase sou ekran TT a aktyèlman sa di moun ki sou YouTube Facebook ap gade imaj yon pakèt ti blofè ti malandren la kokorat sal kap bay moun presyon lan tè a anba etc pami yo kòlèg ki panse l se towo gwonde men vitelòm pwisan kidnapè ke jij majistra Ezayi Pyè Lwi di e bon moun misye ye etc mennen ann ale nan pati yonyon. Kiyès ki yon yon paske zo Mwen menm enfòmasyon wi. Anvan w rive la an n pran tit la non. Tit la se An n fè peyi An n wè tete. An n fè peyi E sa k fè m rele w pou w wè kòman w kapab ba nou bourad paske ou te nan nèg yo ou konn nèg yo ou deside di de bagay paske mwen menm sa vin kanmenm ede travay mwen an paske m te nèk gen nèk ki panse m tap voye monte non m pale sou nèk yo enfòmasyon m gen. Depi w se jounalis ou se jounalis dènye tan kant on pale de jounalis dè dènye tan pa gen tan ankò sa vle di Bondye voye tete menm mwen lè m nan baz mwen m ap tande tete tout bon ou wè tete doudoune lakay ou m pap ba w manti doudoune remi sa e lakay ou. Ou manje w bwè w pise. Konprann dwo nou la a monchè m pa p manti. Ou sonje lè nèg la te fouye lè nèg yo te fouye twou a nan wout la tete lè w te ka leve an wòl sa m pete pwent wi. E vre? Ou pa t panse si m te gentan rive nan site a? Oh! Se te yon bagay fouye maten Babalordo gen yon bon ti tan depi l fouye epi tete ki tan voye dwon ni atè a. Bon, nou atè a. Mentnan ann ale la Ti David. Pandan n sou ekran la gen 3 moun kap pase la sou ekran pou moun ki fèk branche gen 3 moun kap pase sou ekran la se le pap ki nan dume se kòlèg ki anba a nan michou nan gedon e genyen yonyon ki anndan prizon pale n de fenomèn sa zo èske w se bon kouzen yonyon vre? Monchè mwen menm avèk ou yonyon sa vle di grann yonyon ak grann mwen se 2 sè. Manman Yonyon avèk manman m yo se de kouzin. Mwen menm avèk Yonyon nou se nou se nou se de kouzen n ap separe tè ansanm lè nou sou separite. Ok, sa vle di s on nèg ou konnen byen. Kounya fon ti pale m de Yonyon. Nan ki kontèks, kiyès misye ye, kote l sòti, nan ki kontèks ke l rive nan prizon e. Lè yon sè ap kriye, m regrèt enfinimman m te konn fè moun kriye nan vi m, men se pa t avèk pwòp volonte m, so m te gen de timoun ki t ap rele nan pye m pou lèt, e m te grangou anpil zo, m se nèg ki konn ap vann travay twa fwa pa jou, so te vin pa gen rigòl, lapolis te kangrennen moto m nan Kafou Douya, M te a 2 bwa pran pante nan komin Tomazo a, bon m pat wè lòt bagay pou m te fè, m te oblije antre nan baz. Bon, m rive sou Yonyon, e m ta renmen pou se pa ou menm m ap fè plèzi TT, m ta renmen pou se pa Zenith m ap fè plèzi, ou konprann sa m di w la, m pa ta renmen pou se pa, pou se ta lòm m ap fè plèzi, men se ti bout tè Bondye kreye a m ap fè plèzi. Eske w vle m pale w de yon depi an 1 rive a 10? Oh! Ah monchè, ou gen tan w e e pa lè nou, e pa lè n achte isi. Zenith FM radyo peyi an, fò m di w ke ou preske gen 10.000 moun ki kanpe flat sou Facebook, YouTube sèlman, bon m wè de ou gen anviwon 6 a 7 mil moun ki kanpe flat ant 2 chanèl. Kidonk, ou preske gen 20 mil moun ki kanpe flat ap swiv ou, ann pale, lemondantye konekte. Ok, yon yon sa a ou wè w. Wap pale a se nèg ki te voye touye m jodi a fè 3 jou pou 15 mil dola ameriken. E mwen menm mwen m son ti nèg, yo vann mwen yo remèt lajan yon yon detwonpe w sonje 27 desanm fyèl mwen te pete deja m te revini 20 desanm. Kidonk pitit lòm nan pa gen moun ki gen pouvwa sou li ankò. Yon yon sa se yon ti nèg ki sot nan vant yon manman. Men li li te li te antre nan vant manman n pat gen moun ki te konn papa l sa ki te di se te pou E lè lonlon e papal vin pran li tou gran ou konprann sam diw la se mwen menm kap pale a bon tete wap pale de tete bon mwen menm se pa tete bon mwen menm mwen mwen mwen mwen menm mwen se loray kap pale la Ann pale loray gwonde sou pèp la. E yonyon li menm depil tou joujou son ti nèg kite toujou renmen batay nan katye a. Fò m raple moun yo, fò m raple moun yo, alò, alò, ou konnen chak wap pale, fò m tou sonje moun yo kiyès yo ap gade. Sou ekran la, se yon yon nap gade la ki anndan seli li tap fete anivèsè l. Ou mèt vanse zo. Ann pale. Yon yon an se yon ti gason, misye li menm, depi l tou piti lap batay nan zòn nan, bon, e, misye son ti agasan depi l tou zouzout. Monchè, l nan rigòl la lap batay, wal dè mango avè l lap goumen, wal dè foray avè l lap goumen, e sa fè map di tout Kat, Tout kat depateman an, lenpòt ti moun ou wè ou gen lakay ou, wè li leve nan yon zòn li mande bat, depi wè Gita bat 10 ti moun nan zòn nan, monchè ti moun sa a, monchè m pap ba w manti Gita pran l devan pase labib di konsa yon bon kal pa sou yon ti moun men li ranje l men labib la di e depi l tou piti wi pou pran ti moun sa a. E yon yon an frè m nan m p ap ba w manti apre sa apre manman l fin pati se Dèlma 4 li te fin al pran popilarite l apre li lè l fin sot dèl dèl Dèlma 4 li santi ke l p ap ka chèf Dèlma 4 pase gran pakèt gwo chen anraje a se a Dèlma 4 li retounen vin nan zòn li toujou Tomazo E kwazman n Tomazo avèk Abraram e sou Bayèbrenn epi Abraram ap fè ap enstwi li, enstwi li top, vin gon rarad vin ap fèt, on sèten de move, bon li dezame move li pran de filimèt epi men 400 mawozo. Non, ann rete la paske ou di men 400 mawozo, sa vle di avèk yon grenn 9 milimèt misye pral konstwi baz la. Kòman pwosede sa vin posib? Enben se sak fè yon nèg pè pou pale de li mwen menm kote kotem kouche a la map mouri ayiti kankou jezikri si bondye bay pouvwa e si wa lucifer tou bay pouvwa tou gen kèk verite mwen menm sipoze lachel ba pèp la pase mwen menm se mwen menm ki izo a e mwen menm mwen panse depi jou pam nan poko rive pa gen ti nèg ki ka detwi lavim avèk ti nèg filimèt sa li vin ap travay nan antre machin non li pat konn antre machin fouye machin epi tout bwal yon kote kap fèmen se moun kap pot manje ba yo. Ok, mentnan ann gade sa, mwen te konsidere l tankou yon fenomèn, paske ou di avèk yon 9 milimèt se la misye pral kòmanse epi vwala men yon yon jodi a. Men kisa ki eksplike paske jeneralman nan baz yo otomatikman nèg la pa la li pèdi plas li. Poukisa lanmou sa pou yon yon? pandan misyon anndan prizon alòske nou toujou gen respè pou li. Poukisa? E respè nou gen pou li se paske pandan l te al nan prizon l te kite yon ti frè l ki te rele Esté. Esté li menm pandan l ale Esté li menm te tou ranplase. E pandan Esté vin ranplase epi vin gen yon sèten de ti blan tout te ba l respè anpil ti blan Lasè. Ti blan te vin kenbe pou li tou ou konprann. Apre sa Don Don Don Kèwouj vini e li menm li toujou gen telefòn. E paske si prizon an Ayiti pat sèvi a telefòn li tap pèdi kontwòl baz la. Men se paske li toujou gen telefòn depi an E rive a Z e li toujou ap di men sak pou fèt pa sak pou fèt e ou konnen li toujou ap fwote avèk gwo palto e a chak fwa li vle pèdi kontwòl baz la e li voye kraze chèf ki vle fèl pèdi l la. Ou konprann sa m di w la? Epi baz menm ap avanse e l vin rive sou Lamò San Jou li menm ki te konn ap tòtire moun Tomazo, kraze moun Tomazo, a e se liy sa Lamò te prèske pran anba Mòn Kabrit. Epi Lamò li menm li vin kwaze avèk Gaspiyay la yo mare sosis yo. Men te gon Djibobi ki te vle pran baz la. Gaspiyay avè Lamò tounen kòk pou Djibobi. Djibobi te twò piti, Djibobi te manke estrateji. e yon yon te vin pèdi kontwòl baz la l pat ka fè pewòl e mwen menm se lè mwen menm mwen m vin antre nan baz la m vin sispèk misye ap pase mizè anndan prizon penitansye nasyonal la ap manje pye poul epi mwen menm mwen m janbe mibalè m janbe dekawo monchè m di lamò m pap ba w manti e m pap ka avè w non ou konprann sa m di w la paske sa m pa di sa nan bouch non pandan m t ap antre l te nan kont avè yon yon pou mwen menm li di non Fè chèlè son bon solda m renmen fè chèlè si fè chèlè dakò avèm map kenbe fè chèlè epi lè ti sandal li sal la map siye pou li konprann map bal ti sekirite l tay anvan kel desann e mwen t ouvè pòt machin nan pou li m pap baw manti monchè m te jere chèf la tankou yon prens de ki chèf wap pale. Mentnan m remake ke Yonyon, dayè moun ki ap gade sou YouTube, Facebook, m toujou kite ti videyo sa, se Yonyon n ap gade sou ekran nou la ki t ap fete anivèsè li anndan prizon, wè misye abiye, sat sou misye la yo evalye a nenpòt 40 a 50 mil dola ameriken, sa w ap gade sou misye la, bagay chèn, linèt, bag etc. Ann gade reyalite sa Zo. M tande w di ke Yonyon s on nèg, depi l di w touye, touye. Sa l di w fè a, se sa. Si w pa fè l, li fè egzekite w. Kòman, kòman eksplike sa? Men Yonyon li menm s on wa li. Lò, lè yo pale w de yon wa, pase sa k fè li wa, se paske chak chèf li mete yo, li pa ba yo, li pa ba yo òd, pale avèk chèf gran santral yo. Se li menm ki gen kontwòl chèf sa yo. Difè kè se li menm ki gen kontwòl chèf sa yo, li pa ba chèf gran santral yo egzanp. Mwen menm, lamò san jou gaspiyay, gaspiyay lamò san jou fè chèlè lamò, fè chèlè gaspiyay. M ba ou lan twa tèm. Sa vle di ou wè twa chèf gran santral sa yo, yo se poto mitan depi ou wè on ti chèf pa respekte yon yo vin al dechouke l byen rapid. Men li menm, li pa ba w aksè. Ou ta nan pala nèg sa yo, se pou sèt rezon sa mwen menm mwen m gade mwen yon yon depi l di w touye papa w ou pa touye papa w monchè ou gentan mouri deja e ankò depi lè m te wè yon yon li menm li te pou pou tèt mannidji m te ba l yon bon diri avèk vyann bèf misye te tante di lamò fizye m depi lè sa m ap tante pou m te kite baz la e lè lamò pa vle l di makaveli fizye m nan jan m te tounen tèt chen an sou nèg yo lamò te tou pran telefòn nan l tou li li tou pete kouri li di oh bondye m pa wè kòman non nèg sa mwen menm pou mwen m pral vide bal sou chèlè se pat li menm ki pat fè sa nan pase depi w ap ale se a ou zòt men li menm tou li te gon ti prent konesans m sibi pou baz la anpil e m se nèg ki mouri pou baz la m leve pou li e m vini m dakò retounin ladan l paske m pat ko fin pran rès fòmasyon paske m pat bondye pat ko konprann pase m pral di w nan sa kwadèboukè ye la a se pou golyat Non si sa pou yon ti David li vin met anfas Goliath sa la. Kwadèboukè ap peri mesye. Konprann? Pase mwen menm mwen te di fòk mwen premye chèf anvan konprann pou pran kaye baz la epi mwen menm menm pou mal plede pou kwadèboukè e ankò mal plede pou nasyon pase 400 mawozo gintan pran twòp ti teritwa pase gen anpil moun sendomeng la kap mouri yo paka vin antere ayiti. Wi, m konnen, men ann gade sa paske Zo, lè w ap pale de yon yon ou kalifye misye de wa tèlman misye pwisan. On nèg ki pwisan, ki gen koneksyon menm si l an prizon, kòman gen moun ki pa janm ka konprann kòman e poukisa yo te arete misye? Kòman sa te fèt? Kòman yo te arete misye ki fè l anndan prizon? te arete l ti gwav nan yon ti plèzi l te al pran Wi se vre. e epi yo te met antèn sou li yo te pran l lè sa te gen Abraham li te gen lòt 2 konfrè ansanm avèk li nèg nèg sa yo pa nan gang ankò epi yo yo yo yo te pran l avèk yon yon sèten de Delva kounye a k ap fè sosyal ki pa nan baay sa m pa konnen pase m pa je m pa janm tonbe sou li ou konprann sa m di w la epi bon chans pou Delva Delva lage epi Yonyon li menm, ou konprann, lapolis fikse je yo vè Yonyon, yo wè se yon ti nonm ki entèlijan, epi se menm lapolis sa yo tou, yo wè l renmen bay tou, lapolis visye yo, yo wè l renmen bay, yo kenbe l, ou konprann sa m di w la, e yo wè tou li fè twòp krim tou, yo kenbe li pase Yonyon sa zanmi, ou pa wè l toujou gen telefòn li, tout polis pè l anndan wi, on te fwa l di m se li t mèt prizon an, m sezi wi, Bon kounya la bon bon si nèg la tout pawòl sa yo ap pale ou wè lapolis pa janm jwenn meyè telefòn nan chak lè yo dil pa gen telefòn e kounya poul jis vle pou pou poul jis rive avan è poul negosye 15 mil dola pou vin kraze on bann zo ti david zo zo ti david wi mesye mesye oh m gade nèg la m kriye Di mesye gade kòman mesye nèg la ta vin fè m fon krim. Nèg la pale, l pale, l pale, l pale, l pale. Se paske nèg la mande m padon anpil tou ki fè tou m pa tou fò tande vwa a tou. E m pa konnen tou m ta voye vwa a an prive ba ou pou w tande kòman nèg la ap depale. Konprann m ap di yon yon m konnen. M konnen sa fè 2 atanta, twazyèm fwa n pa t bay, donk nou p ap bay pase e n ap Ayiti lerezantan. Sa se lakay nou pou nou. Konprann? Bra lejè nan men nou, ti basen nan men nou. pon miray nan men nou, nenpòt jan la nou vle fè w pèdi tout sòlda yon fay se kont e paske nou pa dakò fè sa men ou menm se peyi nap fè ou menm fò w ede nou fè peyi a si w pa ede nou fè peyi a nap se pou tete pil jounalis leve al pou w met yon ti kote pou w pa janm pran sant telefòn. Kòrèk, ann gade sa sou baz sa Zo, paske yon yon ou di misye son wa e n ap gade misye vre nan prizon, alò gen moun ki fèk monte ki ap di ke non se fake non. Misye gen bon Fendi sou li, al gade pri yon tenis Fendi. Teknoloji avanse, pran telefòn ou ale sou Gougo, tape Fendi w ap wè ki mak ki sou misye a, èske l vann bon mache. Non, misye gen bon kòb sou li la a. Pandan anivèsèl ok pa fè sa. Mentnan ann gade pati sa, si misye son nèg ki di nou, sal di nou se sa, pafwa nou nou ale kont volonte nou paske se wa ki pale, enfòmasyon ke nou jwenn se yon yon pèsonèlman ki te voye nou atake radyo Zenith. Eske se vre? Ete m pral lwe peyi m ap fè wi. E pou sa m rele w monchè? Jwen m ye la, jwen m ye la mwen menm. Lè m di w m ap bay li san pay la, Si ke si ke m bay li apay. Kote m ye a la e pou Bondye pa gwo flou sou mwen wi. Ou pale jiska prezan. Non non talè wi talè zo. Se vre wi frè. Zo talè fon ti tann. E ou wè m ap ba w kredi la. Fò m di peyi an nan tout sa zo ap di m la a majorite se enfòmasyon konfime. Menm sou arestasyon Yonyon efektivman tout sa yo di yo se vre ke mwen te pataje avè n deja sa fè lontan wi efektivman jan misye di yo arete Yonyon an se efektivman sa kidonk Zo misye poko voye monte la ditou nan sa lap di a kenbe la Zo ann ale di nou kòman sa posib pale avè nou ke talè wi yo di m se Yonyon pèsonèlman t voye nou al kraze al boule Zenith eske se vre pale ak peyi a. E yon yon espesyalman te voye frape Zenith. Poukisa? Te gon machin, te gon machin pikòp gri, yon gri sann. Epi te gen lòt, te gen yon lòt yon zo reken toujou. Lè sa m byen si li te fon sèren lapli. Bo baw! Epi gon gale l te pran, fyè chèf la pete. Non, m pa, m pa sezi dènye pawòl ou di a non. Ah ok. Mwen di w konsa gon Galil ki te pran nan operasyon sa, on Galil bounda tèt, sa vle di on ti bout Galil, on ti bout Galil. Oh, se w ap pale de Galil nou te pran nan men polisye a, poukisa nou te tiye polisye a? Non, lè sa mwen menm mwen m pa t nan operasyon sa, s on chèf, se premye chèf mwen te ye. Bon lè operasyon sa menm se machin yo te menm mande m prete pase nèg yo te sispèk verite a te kòmanse blayi lakay mwen. e machin yo te just nik dim voyem men se lèm vini e map mande solda yo ki wout nou te fè pa ki kote nou sòti epi solda yo ap esplikem operasyon an se pou tèt sa tou wè lamò tou jeep gri a m yon yon te fèl depozel la konprann sa m diw la fèm rache zam nan nan menn pase rezon lamò tap tante rele anm ayayayy m pap site non sitwayen sa non. Pase miche pa nan gang li tap rele miche poul fèl gen kontak avèk Rony Colin poul dil se yon yon kite voye se pat li menm se pat li menm vre e se yon yon ki konfème ki konfime ou konprann kite voye pete pete zizye radyo a. Ok ann gade ann gade sa ann ima ann di ke baz 400 mawozo petèt wa tou ba nou ti detay sou sa Nan jan n pozisyone nou an Radyo Zenith ta plis prè nèg chen mechan yo. Men, kòman nou fè alyans sa a kòmsi san pè pou nou rive jiska bon repo nan Radyo Zenith pou nou atake alòske n konnen gon gwoup nèg ki anlè a ki se ki pa ki anfas nou ki pa alye nou ki te kapab pete bal sou nou alòske n konnen tou gon komisarya tou prè a. Kòman sa te òganize pou n te rive avèk kesyon sa a? E se paske gang gen anpil nèg bòche mechan yo ki nan baz la, anpil nèg bòche mechan yo ki atè a tankou lè w ap pran pè lebren, ou konprann sa m di w la, tankou lè w ap pran pè lebren e tankou lè w ap pran anm apre pè lebren, pè lebren gen plizyè ti nèg m pa rekonèt ki nan men l tout kon atè a. Ou konprann sa m di w la? Uhmm sa vle di se pè lebren ou bann ki konn anndan ki konn ki kotel ka pase poul pa pase sou chen mechan. Bon epi tou nèg sa yo tou depi yap poulòp on kote tou sa sa yo vin fè a pandan 3 minit yo gintan fèl anvan w rive sou yo yo gintan deplwaye yo menm yo gintan lage pye yo e si se si se kanpe goumen yo vin kan si se zòn nan yo vin pran yap kanpe goumen men lè se operasyon Ou konprann sa m di w la men m pa kwè pou ki rezon epi pou radyo sa a pou l ap pale pou pèp la epi pou m ta pou yon chèf gang ka ta voye atake l pase radyo yon radyo li senbolize Jezikri jan bagay la ye a se konsa pou l bay li e TT m pa kwè pou mwen menm depi lè m ap tande w a katreven pousan m pa janm wè w bay yon manti non nan tou zòrèy mwen pou 400. Tèt chaje, tèt chaje. Kidonk, misye ta sanble ba yon ti kras te panike misye. Men, an nou gade aspè sa, yon yon son wa, se sa w di. Nan entèvansyon ta fè Morvan, ou di yon yon son milyonè, ou konfime misye gen milyon. Premyè kestyon, eske misye gen milyon vre? Si l genyen l, kote misye sere lajan sa yo? Gen bagay m poko ka manyen kounya paske yo nan liv mwen, liv la poko ouvèm men. Sa ka rive se dènyè emisyon ke m fè avèw. Non, ok ret la. Donk fò n pale. Ok ret la, kanpe la. M pral di w yon bagay, w ap tande? Pale avè m, pèp la ap tande w. Avèk 50 kawotè mwen menm, lè m te al pran sòm nan, m te bay yon yon an avèk 250 kawotè. li pran nan galèt la fè 300 ka otè la si la si son tèm dè sa yo avèk 20 mil dola li gentan ap vini pou lenpòt 75 milyon dola ap rale ou wè nèg la milyonè. Kounya kestyon se kote misye sere lajan sa a? Non li poko fin vann tout tè yo sa vle di gen anpil tè li gentan vann men misye li menm e pa tè sèlman ki fè l milyon ou konn baz la ap frape lontan monchè. Kote misye sere lajan sa monchè bagay sa sa se li menm ki bal konnenn men mwen menm sam konnen mwen menm m gon liv ki bal ouvè la lè liv la ouvè len ka tire lòt. Eh ou mwen ou kòmanse ede monchè se wè kounya ou ap bon ti mouvman la lozo paske ti David eske ou dakò ou paka fè bak kote ou antre la. Non pa gen bak non pase ou konn bagay yo epe zape grenn non plen pa gen ti nèg ki ka vin fè krase rès ou non bagay yo nap bay pèp la ti kal pa ti kal ou konprann sa m di w la pase tèt ou nan pòch Ti David eske ou dakò tou jou ou wè a se li t konte Oh bon lè m te nan mafya a jou m wè a e li m konte bon kounya m pa nan manyen bous moun jou m wè a se li kap konte Bondye te di David Monchè, di mil mèt tonbe a goch, di mil mèt tonbe a dwat, pa pè. Tete pa nan vò. Tete m pa p vole ankò non. Jou m vole ankò, m sipoze mouri, m sipoze, m sipoze pèdi de timoun mwen yo pou m ta mwen yon moun ap pase a bous li m redi l. Wè m gen de bèl ti fi, m tèlman renmen yo anpil. Se poutèt sa menm mwen m kite mafya paske gen youn m rele l ti dan griyen. Chak lè m parèt lakay la, l ap griyen dan l pou mwen m sonje vi m. Tande zanmi m. Ou kòrèk men ou konnen, ou konnen nan se eysi ya t gen boulva ou konprann sa vle di ke gen bagay kòmsi lè ou pale l isi an se tout kote ou wè aswè la pa gen kenn emisyon 8 è nan peyi dayiti tout fèmen nèt yo tout sou tete. Ou wè tout sa ke m ap di w yo la tout sou rezo a men radyo la rive pi lwen Se sak fè m oblije repase sou yo. Men, m poko rive, m poko rive nan liv mwen an la menm. Sa vle di, wè tout sa w mande m yo la a, se bagay ou te konnen m ap bwose ba ou. Men mwen menm, mwen si m ta, men mwen menm, mwen si mwen menm, m ta gon ti pasapòt pou m ta fè yon minit pale, mwen boul cho sèlman m ap bay. Ok, men pa bliye David Nap kanmenm di bagay yo Ou sot di talè a dayè ou kreye menm chèn YouTube ou pale de ti David revolisyonè Sa vle di ou son nèg ki kanmenm vle bay peyi a yon kout men Si yon yon kòm pwisan chèf de gang ki anndan prizon Misye gen tout akwentans sa ou sot di an Nan chak baz yo gen yon bòs kap jere yo eske ou ta vle dim yon yon se bòs tèt li oubyen baz la gen yon bòs ki sou tèt li ki kontwolel kòmsi ou pale de gwo bawon gwo patwon gwo chabrak kiyès moun sa yo ye paske souvan bandi yo pale yo akize nèg senatè depite majistra minis direktè ki toujou de konivans de mèch avè yo pale avè nou eske baz 400 mawozo gen bòs ki envesti ladanl. Non te gon non te gon bòs nan entènasyonal la ke se ki te yon bòs fanm te te m pral di w yon bagay la sa son boul cho wi. Tisè? Wap pale de Tisè? Ayayay non monchè wap o men ou pat janm konn anyen de li e mwen k bal bon ti kal de li la. Pale avè n rèd rèd. Rèd rèd mèt la pale avè nou. Non monchè, m pral di w tou, m ap di nasyon an tou se peyi m ap fè, peyi Desalin nan li rive nan lè l la a pou l debloke. Yès! Pase lè pèp Izrayèl la te an Lejip, Letènèl te di Moyiz li tande vra pèp la ap rive nan zòrèy li la a, Sa k nan men w? Moyiz te di, Mèt, yon baton t nan men m wi. Li di, Lage l atè. E l te tonbe atè, li te fon koulèv. E pa bliye mwen menm mwen m kite peyi m 6 fevriye e m antre sendomeng le 7 e pou m antre panama e pou m antre nan lòt ti peyi mwen menm mwen m bezwen mwen menm mwen repoze m la kote m te kòmanse ouvè liv mwen an avan ya biww m rive sou tisè men boul la. Tisè te avèk lanmò sanjou o premye tan. Non non non non rete la kitem salye sou track sa Arnel Belizaire e se mwen t bay enfòmasyon isi Arnel Belizaire ou konfime ti sè te avèk Arnel lanmò san jou ou pale avè nou ou mèt lage la ou mèt ale wap pale pwòp la. O premye tan e map di nasyon an tou e 400 mawozo anpil li ti machann li motosiklèt li chofè machin li chili li brezil li tout kote Men mwen menm, e wap pale de Aristide, mwen menm mwen pap di m pi rèd pase Aristide non men si gon bagay ki plis rèd Aristide e mwen, e mwen, e e mwen kap pale. Gen moun kap tande bagay sa lakay yo la map pale la bò yap tranble. Li trò lou pou m pale, mwen map pale. Non ann pale. Bleum, ou wè, gade lè l ye la mèt la, se Facebook mwen rèd, YouTube mwen rèd epi Radio Zenith lwil. Ann pale papa. Ti sè te avèk lamò, an premye tan men la men la men men ou konn lanmò li menm pa ka fè anyen san bòs li yon yon ou konn lanmò la ou konn lè ti sè vini ou konn sa m di w la ti sè ap pran ti plèzi l bagay sa yo yon yon vin santi ti sè twò raz pou lanmò epi yon yon rache ti sè nan men lamò byen rapid wi. Pa fè m antre nan liv la non Tete. M dou lò liv la ouvè gen nèg k ap batay. Se konfimasyon w ap fè zanmi m, se bagay Tete di deja. Dayè se mwen k prezante peyi a ti sè, m di yo kiyès li ye. Donk pale avè nou. E gen dyaspora k ap rele m la, pa rele m sou radyo Tete, radyo peyi a, radyo Zenith, pa rele m man li pou pa fè lwa. E se peyi m ap fè. Nèg sa yo manje peyi a twòp. Jodi a ti David leve zo ti zo ti David leve zo zo ti David sa vle di nèg sa a sa vle di se zo David kap pale se pa chè David kap pale se zo David kap pale paske Goliath pran peyi Goliath leve twò lontan. Pale avè nou. Donk ti sè se te fanm lamò epi yon yon rache l nan men l. Ou wè tout sa w wè sou yon la bay ti sè pot pou li ann vanse. Monchè TT ou menm ou branje Ah monchè m paka fon gwo emisyon konsa m nan voye monte monchè Si yon bandi di m ap bay manti sou li e sou blòf li ye monchè m pa janm pale bandi mal non apa Non monchè yo di m fou Yo di m fou monchè Yo di ha sa zo ap pale a monchè nèg sa e bay moun fou lap pale men se peyi m ap fè Ann vanse Ann vanse. Kounya la a, Yonyon pran fanm lan epi ou konn Yonyon gen kòb anpil epi l tou epi l tou fon komès zam a fanm lan. Lè Lamò gade l wè fanm nan ap vin nan bout machin gri nwa a, vit, yon bout machin gri vit nwa, Lamò pete prèt! L di o o! Sa k pase konsa? Apa ti sè, o, epa ti sè, Apati sa nan zòn nan, e ti sè desann, ti sè ap bwè byè avè m, bagay sa yo, kale bounda l, ou konprann, bout pantalon l sou li, djed kondane l nan bounda, tèt li ti nen, byen pwenti, ti zanno l nan nen l, bagay serye. Lanmò wè l pèdi fanm nan serye monchè. Hum! Granmoun pa jwe, gen, gen zen nan la repiblik wi lè liv sa pral ouvè. E pa gen nèg ki ka fè m pa ka ouvè, pa gen nèg ki ka fè m pa ouvè liv la. E kotem ye la koskarika a la mwen menm mka di nenpòt moun kotem ye menm lè w pa konn nan ki andwa m ye e pa gen nèg ki ka fè m yon mèd e si dcpj ta bezwen m vin ayiti konprann sa m di w la map vin fè fòmasyon a dcpj m pap janm vin jwenn dcpj paske dirijan ayiti bondye kite nèg sa yo nèg sa yo pa konn anyen anyen anyen anyen pou yo jere yon peyi mwen poze nèg sa yo kesyon 2 revelasyon de 7 bèf gra ki kanpe bò larivyè k ap manje Ey, pòtè 3 radyo la kote m nan M sou yon peyi epi w ap fè bri Wè, ann pale! Mande nèg yo Mande nèg yo revelasyon 7 bèf gra ki kanpe bò larivyè k ap manje zèb fre avèk 7 bèf mèg ki kanpe nan gran savann k ap manje zèb chèch Kisa sa vle di sa se rèv de wa a Non ann ale. M wè misye, misye yon nèg vrèman li trè, li konn bib la, li konn anpil koze men banm di w dosye ti sè a li kanmenm atire atansyon n. Mentnan ou di, ou konfime jan lapolis amerikèn ki te arete moun sa yo, ou konfime ke ti sè t ap fonksyone avèk yon yon e l te konn fasilite ke yon yon jwenn zam pou baz lan? Non monchè tankou ti chajè bòl, chajè bòl et E ti septan moun jajè bòl monchè. Jajè bòl la depi nan zam foul li lè lap grennen bal men Bondye fè tou pa gon ayayayy tete pa fè mal nan liv mwen non rete. Ann pale monchè e peyi a wap ede ou fèk sot di nap fè ann fè peyi ou dim rete tete yap fè peyi ann pale monchè. Tete m pral di w yon grenn bagay ki trè enpòtan ou wè mwen menm m son sitwayen onèt se paske peyi m pat ofri m anyen ki fè m te ka tonbe nan vòlè Pase mwen menm mwen se nèg ki konn plante plante kalalou berejèn on sèl kou m konn gon kawo tèt gen bagay map vann kwadèboukè m pa nèg se sak fè lèm tande mache a pran se vòlè kap dirijel sa te fèm mal anpil mande moun kwadèboukè si yo janm wè jem nan mache a m wont a se yon mache nèg yo gen kont aktivite pou yo mennen konprann lamò gen kont aktivite pou mennen m konnen wap tande m la menm ou pa janm pa tande tete. konprann sa m di w la, ou gen kont aktivite pou ta mennen, nou gen machin n ap vòlè, nou gen kidnapin n ap vòlè, pou ti mache a, nou kite je wouj, pran tèt nou, konprann sa m di w la, ap fè resèt nan mache a, bon mwen menm mache a, m lage sa sou kont mwen pou m vin kenbe l nan kat kwen kadino, epi mwen menm pou m ba lapolis mache a. Men lapolis pou m ta bay mache a, fòk se lapolis ki sot nan mòn, Paske menm polis kwadèboukè si yo pa tap manje nan lajan mache a, yo ta seke nèg yo la nan mache a yo ta mwen yo grenn pa grenn. E pa gen ope, pa gen yon operasyon k mennen nan mache a pou yo ta di m pou yo ta pran je wouj. E je wouj fasil. Sak pase? Sak pase? E peyi n ap fè? E peyi n ap fè? Sak pase la a?